E lè timoun nan pa wèl pa tandel la mande w gonbo cho kisa w fè ou ba li l nan pla men l mèdam e mesye nou pa mande m koze lanmò san jou de baz 400 mawozo gen pwoblèm nan moman an la depi lè tcha ti magali a fin etèn souf ansyen chèf gang kolèg ebyen lanmò san jou gen pwoblèm wi nan moman an la tèt lanmò san jou cho tankou vè lanp Lan mansonj yo ap miltipliye kontak nan moman an la pou l jwenn yon moun ede l kite sove peyi Dayiti e li prè pou l bay nenpòt sòm lajan an depi moun nan kapab ede l kite peyi Dayiti. E se sa m toujou di depi w se yon bandi ou popilè ou p ap viv pou lontan wi ou p ap viv pou lontan lan mansonj ou pa gen kouri kite peyi a monchè ou te toujou ap di w se yon brakiyè ou pa pè vapè ebyen ret pran chalè a se vre nan moman an la kwadèboukè cho pou ou tankou boul dife ebyen se ret pran chalè paske se brakiyè w ye Ou toujou di ou pa pè vapè. Nou gon ti bout video pou ou kote gen plizyè solda lanmò san jou ap sove kite baz la ebyen nan moman an la lanmò san jou san lè rete pou kòl e nou konnen lanmò san jou se yon moun ki malad li ye lanmò san jou fè opresyon li paka kanpe goumen vre tout pale ou tande lap pale dèyè telefòn nan se se solda yo ki nan dol li gen espwa plizyè solda e kòlèg li menm ki mouri a la sete yon gwo sipò li te ye pou lanmò san jou paske a chak fwa lanmò san jou ap soti fòl asirel ke kòlèg li tan gen kontwòl anba pou li Ebyen kounye a la kòlèg pa la ankò e kòlèg li menm se te yon bon sòlda ebyen lanmò sanjou pèdi grenn sòlda sa a m pap baw manti ou pa bezwen wè nan ki pwoblèm lanmò sanjou ye nan moman la paske l paka kanpe goumen vre paske lanmò sanjou son moun ki malad. E pandan gen plizyè sòlda de baz 400 mawozo ki tap kouri kite kwadèbokè gen 6 ladan yo yo arive mete lapat sou yo nan zòn mibalè rete la nou pral baw plis detay. E bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, ann antre nan detay pou videyo jodi an. E vwala, jan Ken di l deja nan kòmansman videyo a, lapolis arete 6 prezime gang ki fè pati de baz 400 Mawozo. Sa se foto yo k ap pase sou ekran la, nou pral site non yo pou ou. Premye a ki se Mackenson alyas Ti Kanada, misye li menm li gen 38 lane, misye se moun Kwadèboukè. E dezyèm nan li menm se Dony, misye gen 34 lane, moun Kwadèboukè. Misye se youn nan moun ki te prezan lè yo t ap asasine enspektè a nan legliz la. Twazyèm nan se Sena Jean Yves alyas Pouchon, misye gen 40 lane, misye se yon chèf gang Domon, misye se alye Pè Lebren de baz 400 Mawozo. Katriyèm nan se Fontus, li gen 36 lane, se madan Pouchon li ye, kidonk madan gang. Senkyèm nan nou gen Lubin Marie Venchel, 25 lane, moun Kwadèboukè, madan Dony. Hum! Madan gang! Sizyèm nan se Olien Edith, granmoun nan gen 64 lane e se granmoun sa ki te bay gang 400 mawozo yo kay pou yo te kache. Mezanmi yon granmoun 64 lane pou ap bay gang kache lakay ou ebyen madam ou pral gen pou reponn kesyon lajistis. Lòt enfòmasyon ki fèk tonbe la, plizyè sòlda Izo arete nan Leyogàn e yo fè konnen ke nèg sa yo se kay gangan yo ta prale kidonk yo ta pral kay ougan pou y al chofe pren yo pou y al pran prin. Pou yo paka pran bal mezanmi ougan yo ede popilasyon ede la repiblik bay nèg yo kèk fo prin fè nèg yo konnen ke yo paka pran bal epi yal ouvè kò yo avèk chati magali a epi chati magali a fè fineray yo mezanmi ede peyi a non sispann bay nèg yo prin fè nèg yo konnen ke yo paka pran bal hin Ba nèg yo fo pren pou nèg yo vin ouvè kò yo epi Ti Magalie fè fineray yo. Medam e mesye, lòt enfòmasyon nou gen pou ou la, yè nou te fè yon video nou te pale de yon sèten de Loukendy Prophète ke lapolis te tire nan zòn Kwadèboukè, ke lapolis menm te fè konnen ke se yon chèf gang ke l t tire a, nèg sa a te konn fè kidnaping e detounen kamyon. Ebyen fanmi Loukendy Prophète pran medya a fè konnen ke Loukendy Prophète pat janm nan gang, pat janm fè pati de 400 mawozo ke yo pale a, Polis yo debake, yo di tout moun kanpe, gen plizyè lòt moun ki te la, yo pete kouri, Loukendy li menm li pat kouri, li leve 2 men anlè, epi sa w tande a se bal polisye yo vide sou Loukendy, epi sa w tande a Loukendy pèdi lavi l. Kidonk, enfòmasyon ki fè kwè ke se yon kidnapè, se yon moun ki konn detounen kamyon, manman Loukendy Prophète demanti enfòmasyon sa fè konnen ke pitit li a pat janm patisipe nan bagay sa, okontrè pitit li a li menm se yon moun ki tap mal viv, se li menm ki tap sipòte pitit la nan tout sa li gen bezwen. Ann tande ann gade ansanm avèk mwen fanmi Lookndy Prophète ki tap bay detay yo konsa. Se le moman moun yo parèt. Li leve 2 men n anlè. Malgre l leve 2 men n anlè yo pase dèyè l yo ba l yon bal dèyè tèt li tonbe. Menm kote l tonbe a l tonbe trib li la katouch. Yo mete pitit mwen, se detounman kamyon m pa gen moun pou sa. Pitit mwen an rele Lookndy Prophète. Li gen ki laj? Li gen 27 an. Li fèt 23 jen 95. Kote pou kè l fèt? Li fèt, li pat fèt kwadèboukè, se nan site a li te fèt. Ki site? Site solèy. Site solèy ok. Wi. Pase manman m te ret anndan an, m te kay manman m, m vin gen tranche l fèt site solèy. Dakò, mèsi bokou. Loukensley, misye e konsa misye rele, donk misye ta sanble misye al fon move kwazman ak ti Magalie maten an, M pral deyò a nan GS la pou m wè kisa m jwenn pou m peze pou m ka fè yon ti kòb pou m manje. M di w si w poko fè kòb la ou pa nan tout bagay sa. Di machann manje a bon manje pou mwen li konnen m ap peye w. Pitit la ale devan machann nan, l al di machann nan manman m di pou ban mwen manje pou li. E le moman moun yo parèt. Li leve 2 men l anlè. Malgre l leve 2 men l anlè yo pase dèyè l yo ba l yon bal dèyè tèt li tonbe. Menm kote l tonbe a tonbe trible la katouch. Yo mete pitit mwen, se detounman kamyon m pa gen moun pou sa. Yo di pitit mwen se kidnapè m pa gen moun pou sa. Non ditou. Peye pitit pa m nan son mouton l ye, l pa konn pale a moun. Li pa konn joure a moun, li pa janm nan kont a moun. Tout sa w di l se dan l li griyen. Tout sa w di l se tan l li griyen. Kòm bagay li te gen nan men l li te fè. Se te yon ajans maketin li te konn fè. Al di moun yo, al nan biwo, di biwo a prete nou kòb. Ajans maketin nan vin kraze, li vin pa ladan l ankò. Li di manman m nou twòp, m pa ka nou kon sa vire tounen m ap nou. Bon m al chache yon bagay pou m fè. Menm zanmi yo, li gen sandal nan pye l, sandal la chire l fè tou. Twa zanmi met ansanm, y achte yon sandal pou li. Sil te nan yon bagay ki pa bon, m pa kwè se moun ki pou ta achte ba li. M pa kwè l ta kite m byen, m pa kwè l pa ta kite anyen. E sa sèlman m te ka di. Madam, ou di konsa e se yo parèt dèyè tèt li ba l yon bal nan pi li ba l yon bal? Chèf la parèt dèyè tèt li, l ba l bal la nan tèt, pa dèyè, li tonbe. Menm kote l tonbe a, m te deyò a. M te deyò a, n ap vann deyò a la. M di sè m nan konsa, mwen wè mesye yo prete sou Jeyès la wi, yo tire moun wi. Sè m nan di non, pa di sa. Nou mache, nou vin chita la. Li di m, Chantay, m santi souf mwen ap koupe. M sot deyò, m al pran yon sachè dlo pou t ba li. Lemoman m al pran sachè dlo pou t ba li a, m wè madanm ni ap kouri, de men l ouvè, li di, Fayendi mouri, Fayendi mouri. M vin la, m di, Sè m, ou tande sa m te di w lan? M di w yo prete sou jèyè sa yo tiye si mwen e pitit mwen ap mouri. Li di, E pa vre, Chantay. M di, Bon, men madanm ni pase la, de men nan anba l ap rele l, ap rele l, ap rele l, di m pitit la mouri. Lèfini w di non. Kounya m vire la pou m al gade l, li kache pi ren m, li fè de pye m mò, li pa vle m wè l, paske l mouri twò lèd. E di nou, èske w te gen kontwòl sou Pwofèt menm? Ki aktivite l te konn mennen? Pwofèt, tout lasent jounen l chita la. Li chita la, li si lò l pa fè anyen, e sa k fè li te di l nwi m twòp, l al nan GS la deyò a, l al defann ni. Zanmi n yo. Sil jwenn yon on fè achte l konnen m pa gen kòb la poum bal achte fè a zanmi n yo prete l lèl fin peze li pran ti sa poul pran lè fini l bay mèt kòb la kòb li se a sal te deside. Eske ou idantifi e bakòp polis e ki touye pwofèt la? Non m pa idantifye l paske m pat wè yo sou bakòp m te wè a pye. A pye chofè te ye? Wi. Ok men sou rezon ou di se e ti magali ki ta touye pwofèt? Non e pa ti magali. Lukin di machann nan pase, li di manman, mache pèpè nan men mesye a wi pou peye, pou konbyen kòb? Li di m 100 dola. Mesye a pase kote m, li di m, pitit ou achte nan men m wi. M di e vre? Li di m wi. M di pou konbyen l achte? Li di m 100 dola. Mwen di m pa t gen kòb la, m pa t konnen si l t ap achte, e 50 dola m gen nan men m, ou mèt kenbe 50 dola a, demen si Dye ve lè w tounen, m a ba w lòt 50 dola. Èske nan moman an pa t gen afwontman te la pou w save ke mesye a ame w? Non, se aprè mesye yo vin kanpe nan kou blan la, men pat gen afwontman ak lapolis la. Sa yo di a mwen menm mwen pa konnen. Doken di pwofèt kounye la a li mouri e ki jan swivi yo ye menm? Kisa w ap mande? Kòm nou idantifye se lapolis ki tiye l. Wi e lapolis ki tiye l, menm yo menm lan ki vin leve l y al mete l nan mòg. Nou kipe kò a? Wi menm yo menm ki leve l. Non nou pa rekipere l paske la polis ki leve l. Men kisa nap mande nou menm. Oh nap mande pou yo ba nou kò l paske nan sa yo di l ye a l pa ladann. Lè fini m pat pare pou mò tou paske m pat konnen m tap gen mò pou m te fè antèman. Ou di l gen madanm e toutan l la ansanm avè w. Wi, tout tan l lavel. Kòman l fè pou l okipe, pou l okipe madanm li? Li gen timoun? Ebyen kote l ap dewoule l nan GSA, e l al fè ti kòb li. Lè l pa gen kòb pou l bay ti pitit la manje, e kote m li vini? Mwen menm si m gon 100 goud m ba li. Menm kote m ba li l la, l pran, li pote l ale pou yo fè yon ti manje pou timoun nan. Ok, mèsi. Bonswa. Enfini pitit mwen depi l, depi ou tande l fè setè, uitè l gentan kouche. Kote l kouche a, li la pou l leve jis demen maten paske li p ap leve pipi pou ou. Sa vle di jan w pale a la e pitit ou a pat nan anyen menm. Non piti m pa gen timoun pou sa. Men kòfè konn tout bagay sa pandan se tan lap viv a madanm li. Oh bon e avèm li tap viv anvan e tou dènyèman la lal viv a madanm li. Se avèm li te ye. Faby non non nan pa ou. Non pam se profèt mari chantal. Ou se manman e. Loukendy profèt. Dakò mèsi. Ti gason sa telman pè chèf depi l wè lapolis ap vini sèlman li gentan depi m wè l parèt la ap di sa li fè la o ple chèf deyò a manman ou konnen m pap rete tèlman l pè chèf li pap rete pou vire tounen lè m wè l ap soti m di kote w pral la o nan reyinyon politik m prale wi m di w men ou pa janm pa nan reyinyon politik wi e la m prale m ap vin kounya manman m ap vini a Stevenson m prale m ap vini kounya manman pitit mwen pa konn kondi machin. Pitit mwen pa konn kondi moto. M ka di w se bekàn sèlman l konn kondi. Men l pa konn ni sa k machin nan, l pa konnen sa k moto a, l pa konnen. Pase se yon moun ki tankou yon gwo vye egare l ye. Tout sa w di l e ri l ri. Tout jan w pale avè l e ri l ri. M konn di m ap fè w ranmase karaktè ou menm. Pase tout sa yo mèt ap antre nan santi m ou e dan w ap griyen. Enben manman sa pou m di m pa gen anyen pou m di w non. E ri pou m ri wi. Enben l pa gen anyen ankò non. Sa sèlman. Sèl grenn pitit la m gen. M pa gen de, m pa gen twa. Yon sèl li gen. Depi, depi l ne, depi l nan vant e mwen k ap okipe l pou jiskaske l gen vennsetan. E mwen k ap okipe l. Li pa janm gen yon moun k ap sipòte l. E mwen k sipòte l. M fè, m fè, m te fè komès fritay koz de li menm. Paske m di lè l bezwen 50 kòb, 25 goud. Avan yè swa l di, manman, li voye dèyè 25 goud dlo nan men m. M di konsa pitit, e menm 25 goud ou pa gen pou achte dlo? Li di, e men manman ou konnen m pa gen, voye l ban mwen non. Ou menm lò m konnen w ap fè kòlè, w ap voye l ban mwen. M voye 25 goud dlo a ba li. Pitit la bezwen 15 goud pappadap, 10 dola pappadap se mwen l vin jwenn. Si m ta gen yon timoun ki nan tout bagay sa, fò l ta genyen. Fò l ta posede. Sandal nan pye l pa ta fè tou. Twa zanmi pa ta met ansanm pou y achte yon sandal ba li. Hein? Twa zanmi met ansanm y achte yon sandal ba li. Avoye l vin la, l di manman sandal la fini wi. M di w mèt poze, tann mwen. M poko gen kòb kounya men m ap achte sandal la ba ou kanmenm. Lè w tande l pa fè anyen deyò a, li pa wè afè deyò a, li vin na. Sa e ka e on grannonk li, li ouvè pòt la, li kouche anndan l ap dòmi. Dèfwa m pa menm konn si l ap dòmi. E lè m pase pral kot sè m nan k ap vann deyò a, m antre anndan m wè l kouche, m di apre w kouche? Li di a manman m grangou m konnen si m al pa m al di w m grangou ou pral pale anpil. M di bon ou pa bezwen sa. W ap manje pen? Li di m wi m ap manje pen. M di di m pa manje depi maten non manman. M di men m poto seven up pou ou, met yon ti sèl ladan l w a bwè l. Men si timoun nan ta nan tout bagay sa, m pa kwè se mwen k ta soutni l a laj de 27 ans. M vin kwè wè seven up la m bwè. M pa kwè mwen k ta soutni l a 27 ans. Yon mesaj pou nou fini pou lapolis. Menm lapolis mwen dil mèsi anpil. Mwen m kontan pou bon travay lap fè a, men si lap fè travay sa li fèl vre, li ba nou, lap ba nou souf. Men m dil mèsi anpil, paske anvan w fè yon bagay, ou dwe idantifye moun nan avan pou wè ki jan de moun li ye anvan. Anvan w fè sa w ap fè a. Si w gentan idantifye l pou wè ki jan de moun li ye anvan, si arete w ap arete l, w ap arete l. Li menm li leve 2 men l anlè. Kounya la lòt moun yo, yo gentan tire l. Lòt moun yo gentan kouri li menm li pa gentan kouri. Lè w di nèg JS, gen entènèt yo ki gen dwa pran sa mal. Esplike ki sa ki JS lan, nèg JS yo. JS ki achte fè, fil, batri. Yo achte deyò a. E deyò a m ap vann ji, m ap vann dlo, m ap vann byè, m ap vann malta tout bagay deyò a. Ou tap viv, ou tap viv pandan sa ap pase a. Wi, wi, m tou kanpe, men m tèlman sezi, m pa kouri, m tou ret kanpe tout lè l tonbe atè a e jis annapre, lè m kouri al di lòt moun yo sa, yo di kou sa rete ankò la avèk Blukendy mouri la, m di w wè e li menm ki tonbe atè a vre, m di bon wè m pa kouri m tou ret kanpe, li di. Etan done ke yo tire mari ou devan ou menm. Yo akize li kòm se yon bandi. Kòman ou konprann sa? Paske li pa anyen vre, li pa, nan tout sa yo met sou do l la e manti, li pa sa vre. Bon m konn ap fè nenpòt konbyen jou san manje, depi manman l pa ba li, m ap soufri a timoun nan, nan men l. Ki laj timoun sa? Dezan. Ba jouda ti mwen lage nan mwen pou kòt lesen papa. Ou wi. Sa wap mande. Wap mande pou yo ban nou kò a pou nou ka fè antanman. Mwen de lè pa gen laj. E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. E aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w